Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. M tap fè yon ti dòmi, m leve, men m poze tèt mwen kesyon, eske mwen antre somèy e revèy lè m tonbe sou videyo sa? E se reyalite ok. Kounya la m pral di nou yon bagay pèp ayisyen. E jis avan m pale, paske lè ou genyen jan de videyo sa nan men ou, se la ou lage yo avan ou pale. Banm fè nou part 2 video a avan epi apre sa map vini. M pral fon ti met nan men pèp ayisyen parèy mwen. Gade sa. Yap pale shit sou entènèt fè kare fè yo gen vènèt fè gòj yo di yo wè matis sak bwè ti te sak bwè vè lèt lan mizik pa di m entèlmèt lan gèm nan m sadi ke m pèmèt m pap pale anpil ou bezwen feat vin a lajan kòm entèprèt bitch. Sa se youn nan pi gwo gangster peyi dayiti, youn nan gwo atis nan peyi dayiti tou paske se nou menm ki fèl atis. Donk Izo vilaj de Dye ki genyen yon kont YouTube e jounen jodi a la Izo genyen plak YouTube lakay li. Konprann byen sak pral pase la nan sosyete a. Konprann byen, ojodwi, un chef de gang dans un pays pauvre kòm Ayiti, yon chef de gang ki pa jwe a moun ditou, yon chef de gang ki pran yon ekstansyon nan kestyon kriminèl, nan kestyon art, m pa konnen, paske se nou menm ki fè l sa l ye a. Men Izo jounen jodia. Izo yon plak YouTube nan men l e Izo genyen anpil lyas e lajan ameriken. Lyas sa yo se ta kabam an kelke sòt lajan YouTube. Bon e ban m pale premye sa m pral di m ap pale avèk nèg ki konn ap goumen pou desann chanèl moun yo. Nan lanmò Mikaben. Gon pakèt chanèl ki pèdi. Paske nèg yo te estime ke yo fè twòp rara avèk Mikaben. Donk, teknisyen yo mete ansanm la, nèg ki fò nan kesyon teknoloji yo mete ansanm, yo siprime yon pakèt chanèl. Men moun sa yo m ta kapab di, yo pa kab rive la. La a pa pou yo. La a pa pou yo. Lè yo rive sou kont Izo a, yo gade l, yo tchwe je yo. Sa se premye konsta. Izo bandi izo atis men ran mwa fou ou saj kant l'artiste chante tande byen wi se le bandi ki chante menm lèl te gen anpil kapasite artistik lakay li se le bandi ki chante men san twa san kat san senk ka izo genyen an jounen jodia la se de moun ki abone ki ta renmen swiv aktivite izo ap fè san sis. Wi 105 mil moun nan se 105 mil moun ki ta renmen swiv aktivite Izo ap fè, kilè lap fè yon anons, kòm mwen menm m pa branche tiktok m pa konn konbyen abone li gen sou tiktok, m pa konn konbyen sou Instagram. Jou vandredi sen an Izo leve gwo vès li sou li. Bon m dezole wi mezanmi se 110 wi pandan m fèk gade l se 110 vès li sou li anpil plak nan kou l izo atis mafya epi lè w gade w wè plak izo nan men l kite m di nou kondisyon yo reyini kounya pou tout ti jèn ale nan bandi e se pa pwomosyon non izo vini nan sektè a li revolisyone l wi kounya w wè izo outre ke izo gen kont youtube gen zèpekenyo ki genyen Anfware se sa gen lòt gen lòt ki genyen tout nèg sa yo genyen kont youtube yo ti lapli te gentan fon kont youtube men li menm li pat vrèman rete nan kesyon youtube la m kwè nèg yo ap aranje yo la pou yo ekri de twa bout bagay pou manno nan vilaj de dye al chante sa vle di nèg yo pran bandi an yo pasel nan fou yo fèl vin yon pat a modle yo jwel jan yo vle kounya la kyès m kapab di mèsi paske pa bliye m di nou Plak sa k nan men Izo a, s on revolisyon. Ou pral wè kounye a tout ti jèn pral lage kò yo nan bagay sa nèt. Yo pral lage nan YouTube. Jan nèg yo bon! Te kwè te gen yon inisyativ pou te fèmen chèn Izo a? Pou te fè YouTube sansire l? Kot inisyativ sa? Kote yo? Kote nèg ki konnen nan zafè YouTube yo? Kounye a m pral di n on bagay. Pou tout moun ki ap akize lòt moun swa yo se bandi obyen ap apiye yon gwoup bandi. Fèmen bouch nou. Fèmen bouch nou. Ou wè menm nou menm ki konn dèfwa konn anvi di RL se bandi, l ap apiye bandi patati patata, se menm nou menm sa ki al ranfòse kont Izo. Se nou menm sa ki fè Izo a 110 ka. Sa vle di 110 mil moun kap swiv li sou YouTube jounen jodi a la. Se nou menm ki fè Izo detanteur de yon plak YouTube. Se nou menm ki fè pati de 2, 3 milyon moun kap gade mizik Izo Vilaj de Dye. Bann mechan. Se nou k mechan. Se nou k bandi. Se nou k bandi. Wi se nou k bandi. Epi kounye a ou tande lòt la chita la la. Lap rara. Lap rara. Nap pale nap di bagay de ki tchwenk. M desu. M desu. Men m ap kontinye batay pou sa m kwè paske m konnen bagay yo kapab chanje. Antouka Izo fè wout ou fè m kontinye al chache yon milyon pou kapab jwenn plak an nò. Degaje w frè m. E Teriel m ap tann ou lendi pou koze sou zafè Mikael Durandis lan e m ap tann Mikael tou paske li pral monte. Li di l ap monte menm lè avè w pandan w ap pale pou l pale tou. Men Tete kite m di w frè m nan gen anpil bagay k ap prepare nan kuizin an pou ou. Blaze one deja gon bagay li pral lage atè a la pou ou pitit gason m humm antouka m pa konn si w ap reponn li antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.